Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Mwa me a anonse lè koulè. Kant mwa mas te ale, mwa avril rive tout moun panse ke ta pral gen yon chanjman de sitiyasyon. Me kòmanse, ben se pwoblèm pi mal toujou. Ben ekoute, nou konnen ki sa ki gen laplèn. Ebyen fò n di ke gen anpil zòn pwovens, gen anpil moun nan plèn nan ki rive ladan l. Pandan m nan vil la, yè kèlken ma aple depi Mirbalè pou me di a ben y a dè jan ki ariv, gen moun ki rive san. Sapat nan pye yo, se moun ki ba yo sapat. Se moun ki ba yo rad pou mete sou yo. E gen anpil moun tou, donk yo te oblije al fè yo antre nan komisarya a paske e yo te bezwen gen yon maksimòm enfòmasyon sou moun sa yo. Nan Akayè tou, mwen wè meri an li menm li te mete yon sirkilè deyò pou dire ke ebyen kelkeswa moun ki vini nan zòn nan, si son enkoni li ye fòk li pase ranpli yon papye nan meri an. E pou kapab gen plis enfòmasyon sou moun nan. Paske fò n di ke batay ki gen nan plèn nan, ebyen li pouse nou genyen sa n ta kapab rele de refijye loko. Brèf, le 3 me 2022, batay la pral chanje faz o nivo de plèn nan. An n pati pou chen an. Ekoute, nan plizyè zòn nan plèn nan la, kote ke chen an toujou gen anpriz sou yo, le konsiy. Li pase pou dire ke kelkeswa jèn, depi w ka rete kanpe goumen, w ap jwenn zam pou batay. Se yon bagay konsa li ye. Sa vle di, pati ke chen an kòmande, li gen anpriz toujou sou zòn sa yo, onivo de plèn nan, ebyen m ta kapab di, ebyen se yon veritab filozofi ikrenyèn. Depi w kapab gen zam pou kanpe goumen, se just kanpe goumen, w ap jwenn zam pou batay. E! Nan dat 3 me sa fòn di ke genyen yon gwo batay. Yon gwo batay paske daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen se ke lapolis li menm sèke anpil zòn. Ok, pandan lapolis sèke zòn sa yo, ebyen popilasyon an li menm, tande byen wi, kanpe avèk manchèt li nan men li paske yo di yo menm yo pap kite bandi mete yo deyò. Donk, n ap pale de mesye 400 Mawozo. Fò n di ke moun Blancha, Lawous, moun bò Lakouwòn, Sat, yo di yo p ap kouri, y ap kanpe ak manchèt nan men yo. Nou tann se lè sitiyasyon anpire e pou nou fè l. Paske m gen enpresyon ke nou menm Ayisyen, se kòm si nou se yon malad epi nou fèk gen yon ti lafyèv. Nou pa janm pran medikaman, nou pa janm fè te epi lè lafyèv la li sisite. Lòt maladi lakay nou, nou opwen mò se lè sa n ap di mennen m lopital, ban m yon ti te. Sa vle di, genyen yon pwovèb ki di w ke mye vo prevenir ke gerir, m pa konn si m byen di l. Sa vle di, pwoblèm nan si n te gentan pran l alabaz, Depi lè ze a fèt nou te kraze l, ebyen jounen jodi a nou pa t ap nan tout bagay sa yo. Men ekoute, sitiyasyon an vrèman anpire jounen jodi a la, nou oblije la. Bon, nou pa konnen ki sa k pral pase paske lapolis li menm li mete pye l nan batay la e popilasyon an kanpe ak manchèt li nan men l pou li goumen kont mesye 400 mawozo yo. Kounye a la fò m di nou ke pa bliye fòk nou pran anpil prekosyon. Pou ki sa m di sa? Paske. Se kòm nan domèn bandi moun yo plis dyabolize yo se mesye 400 mawozo yo. Konprann byen wi sa map di nou an. Donk depi yon bandi tonbe jounen jodi a la yo pa gen idantite l, yo pa konnen a ki gwoup de bandi li apateni, wap wè moun nan kouri di w a sa se yon nèg 400 mawozo. Se nan sans sa m gen yon videyo ki rive jwenn mwen, alò m pa di videyo a se pa nèg 400 mawozo non. Men kom si mwen dil konsa. Tande byen genyen 3 neg ki ate a la. Se yon video de 23 segond. E se kelken ki abit laba ki m la anvwaye. Neg yo ate a, yo touye yo ak kout blok. E paske yo te pete bal sou yo, yo pa pran. Men neg yo te vin nan zon ki pa pou yo. Men ekoute, je m demande koman 2, 3 neg 400 marozo retrouve yo nan komin Ansapitre. A non, paske de Port-au-Prince ki se departement de l'Ouest pou al retrouve ou nan Anse-à-Pitre ki li menm nan departement du Sud-Est, a non, sa se pwoblèm. Sa se pwoblèm. Ebyen, daprè revelasyon kèk machann ki di ke nèg sa yo konn fouye yo pran gwo sòm kòb sou yo sou wout fon parizyen an pou antre Kwadèboukè. Tèt chaje. Donk fòk nou di ke se yèswa sa pase aprè yo fin touye yo. Ebyen yo rache nèg sa yo ak kout manchèt. Ebyen fòn di ke pandan yo tap rache nèg sa yo, yo met men sou yo, genyen 2 3 yo menm ki te kouri ale nan zòn Pedernal. Donk yo antre an Repiblik Dominikèn san papye, on se pa ke von fè lè zotorite Dominikèn a pwopo. Bon, chak bandi depi w nan zòn. Ou gon jan ou jere zòn ou. Lè w te rive yon kote, ou fè popilasyon ap soufri, anben, dezole, paske ou pa oblije fè moun lakay ou ap soufri. Si se nan lojik sa ou antre kò w, w ap gen anpil pwoblèm. Donk, jounen jodi a la a, mesye 400 mawozo yo konprann sa byen, yo vin eseye, m ta kapab di, fòme yon lyen. antre yo menm ak popilasyon an. Tande byen, nouvèl la gaye kòmkwa on va assassiner Yonyon à la prison. Lanmò San Jou voye yon voice pou dire que ben il est prêt à passer à l'action. Men apre tou sa, li reyini popilasyon an pou pale avèk yo e pou evoke yon grenn sijè, Yonyon. E la kestyon se ke ki enpòtans Yonyon? Yonyon se yon bon moun. Yonyon se yon nèg ki t ap goumen kont vòlè. Yonyon pa yon asasen. Yonyon pa yon kriminèl. Kèl zonbifikasyon! An n gade e tande kòman sa te ye nan baz Lanmò San Jou. Nou konn kiyès li ye deja. An ba nan pale anpil. Aye men granmoun baz yo la, la mansanj yo a tout mal konprann yo la, la matyela de yo la. Se pandan m te nan kabann mwen m ap dòmi. M gen yon pèp ki vin reveye m, ki di repa yo tande yon rimè. E m pran je gade m pa janm di yo anyen. E lè yo di m yo tande gen yon rimè k ap kouri, yo tiye yon yon nan prizon an. E mwen menm m te gen yon otorite ki te rele m, ki te di m konplo a fèt. E pandan yo di m ke yo touye yon nan prizon an, m di bon! M pa rete kwè sa non, e pa vre men pou nou konfime, pou nou konfime paske m konnen yo e pou nou l ye, yo e timoun te alye, l pa t konn fè okenn anyen de mal lakay li. Gome ke yon fo ti bout videyo ke nou lage ke nou konnen yo la. Epi nou gen abitan zòn nan, nou gen abitan zòn nan, ke nou pral mete an konfyans, ke yon layon pa mouri vre, e pèsonay yo ka pale, pase nou menm ki te vin leve m nan kabann mwen, nou te di m konsa, e nou pa, yo tande, nou tande yo touye yon lyon, san fontyè, yon pran bal li mouri konbe de jou. Ou ka pale. Ok mesye dam bonswa. Mwen chè men sa vin banm pwoblèm, sa banm pwoblèm paske yon anchè timoun ki fèt nan zòn nan. Men yon yon ki rive kote li rive a se pou tèt nou, yon yon rive kote li rive a. Gon afè bagay ki rele kòn bèf ki te nan peyi a. Bèf moun pa ka rete. Meron se yon moun ki sot nan yon ras ki fèt tou byen. Meron ta kou wè Lala se pou nou menm li t ap batay nan zòn nan. Men e pa pou di se pou grangou Meron t al nan pawòl li di w konsa l t ap batay. Bay nou pa ka ret yon bèf. E li fè w konprann li pa ka fè anyen pou nou non menm. Lè nou gen yon vye bèf nou ale aprann nan machin l al vann li nan mòn, nou pa konn sa l fè nou menm nou ret a de men non. Ki fè kounya m gen pwoblèm di yo m rale yon lèt kounya yo pa gen kòb pou achte l. Tèlman pa gen bèf nan zòn nan. Se poutèt sa nou t ap batay pou nou, pou nou te sa jwenn mwayen pou nou te gen yon solisyon. E lè se yon atis menm Aswit Abraham ki twouve se twòp bagay kòm se yo menm yo te nan konminezon ap pran bèf la, yo mare konmineze, se twòp bagay kòm se yo menm yo te nan konminezon ap pran bèf la. Yo mare konbinezon yo pa rete yon lòt. Men yon cho timoun li ye. Men yo pa janm fè okenn mal nan zòn nan. Lè yon pa janm fè okenn mal nan zòn nan, Renel la, Renel Sen Atis fè arete yon yon, li menm ankò la lè l kanpe, li fè w konprann, lè pou yon ta lage al li e pa vre devan pale yon pa ka lage. Li mare ak Abraram ki fè ken sèl. Men, a yon yon, lè nou pran nouvèl yon mouri, pa eseye tout zòn nan gen yon gen pwoblèm pou vi nou. Ayon e pou nou tap batay sil ta mouri la nap di se pou nou l mouri. Frape pou li nou. Lè le mond e nou tande l e nou konprann li ase jan yon pèsonè la di a pase e yon li menm pat moun ki te konn fè vye zak nan zòn nan e Yon pral gen 8 an prizon yon pa konn anyen nan sat rele anyen kap pase nan zòn nan la nou deja gentan konnen deja pa kite bourik pou nou bat sak pay nou konnen la mòso jwe gaspiyay li ye ou konprann a tout rès granmoun pa jwe yo t dèyè a. E gen plizyè pèsonay nan zòn nan ke si nou ta vle pale nou ta vle pale de yon an nou konn sa t yon an byen. Nou konnen yon li menm lakay li, e pou sa l t ap batay, pou non l t ap batay, ki akoz li rive kote li a, pèsonn nan yon non ka pale. Mesye dam lasosyete, bonswa. Ke jodi a, nou vin reyini la, paske pou yon yon nou vin reyini. Pase yon yon se yon timoun ki pa konn fè moun abi nan yon zòn. E se yon nèg. Li te nan zòn nan, li leve nan men nou. Li fèt nan men nou. Kiyès moun la ki pa konn yonyon? Nou ka leve men nou anlè, di nou pa konn yonyon. Ok, jodi a, mwen pran yon rimè, mwen ret lakay mwen, m tande yo di m yonyon mouri. Men m ta vle konnen, ki jan ke yonyon mouri a? Paske ki fè jodi a nou pran lari, nou sòti. pou nou vin mande kijan yonyon mouri paske yonyon vòlè bèf pa kite anyen pou nou paske yonyon vòlè bèf pa kite anyen pou nou nan de bra nou nap mande charite kounye la lè yonyon wè nou pat gen yon grenn bèf nan peyi a yonyon ban nou si sa pa ka fèt nan zòn li an paske son timoun li ye yonyon yon timoun li ye. Dapre kem ka papa yonyon mwen tounen papa yonyon anko ok li di bon sa paka fet ok vole bef yo vin ban nou yon kal yo vin ban nou dezyem kal yo ban nou twazyem kal men katriyem kal la yo paka ban nou men jwenn ke yonyon arive jodi a ou we yonyon nan prizon an ni se pa kidnapin yonyon pa konn fe kidnapin yonyon pa konn Al vòlè afè moun nan peyi a ke jodi a la rive nan prizon Renel Senatus mwen sou atè w paske yon yon pa nou an ou mete la jodi a se ou k mete. Bonswa tou. Gen. Bonswa tou Rene Senatus. Ou gen eleksyon. Ou ka al nan gouvèlman an. Dayiti a. Ou pral. Nan eleksyon men Rene Jean-Atis nan ki peyi wap pase nan ki ki kote kiyès pèp kap vote w kan w pran pèp pa nan w ou soti pou touye l ou soti pou touye l Rene Jean-Atis men ou menm Ki kote wap pase rene senatus pou al pran gouvelman sa pou w ta kab dirije pep sa. Jodia rene senatus mwen di w mèsi a tout abraram Pase konplo bèf la nou wè nou te ladan l. Si nou pa t ladan l, ke sa pa t ap ale konsa. Bonswa! Li bon, daprè pou mwen menm. Se yon kòz akizasyon yo bay yon yon. Lè yo leve timoun nan zòn nan, yo pa menm fè anyen mal. Pandan moman an, lè yo, pèp la te leve, y ape vòlò bèf nan tout peyi a. Yon yon kòm timoun, ti gason li dal. Li di nou pa gen de bagay, se pou nou pran manchèt nou, pou nou pran baton nou, pou nou pran wòch nou, pou n al veye, pou n wè si nou ta pran vòlò bèf yo. Men ale san moman. Yon avèg. Kòm si di yon timoun li ye li men li brav. Men li pa t brav pou l te fè mal, men li brav pou l te ede peyi a. Ebyen bon nan moman kounye a la, yon neve yon yon te jwenn pou ti mèt Abraram avèk Renèz Natis pase yon kout pwèt. Yo vini, yo fè arete yon yon. Menm sipoze pa yon yon sèlman ki nan pwoblèm. Men nèg se nati san bòkil. Avèk Abraram. Paske sak fè sa, bra la leve nan zòn nan avè nou. Ki ta peze zòn nan. Li tap ede leta tou. Paske sak fè sa, lè ou gou bèf nan poto ou mennen bèf la wal vann. Eske leta pa touche la dan. Men vòlè sa lè yo pran bèf la, lè yo tal bèf la pou ti monnen, lajan, yo fò pèdi bèf la. Initil de man. Ebyen mwen mande, e lè senati, si daprè mwen menm, se pa fè yo lage yon yon kòm si nou tande yon rimè kap di yon yon yapi egzile yon yon. Mèsi yo yon egzile e nan senatus nou pral wè kiyès moun ki pral vote pou ou paske se pèp la k pou mete w men ou kraze pèp la chak gade sa paske mwen menm m di sa pou yon yon pa soti nan prizon yon gen yon gen konbyen mwa l gen 8 an prizon kòm yon ti bebe li pa konn men dwa l pa konn men bouch. Yon pa konn kidnapin moun, ni yon pa fè anyen ki mal pou leta. Jis kounya pou yon ta ka rive nan men ti krim nan. M di sa tankou sildeplè, Renel Senatus, fè mwayen lage yon yon. Bon, antouka sa se Lanmò San Jou ki li menm reyini moun bò lakay li pou kapab pale de yon yon. E tout è pozitif. Pa gen yon deklarasyon ki li menm kritike konpòteman yon yon. Brèf! E m gen yon dènye ti grenn video m ap refèmen avèk li. Men jis avan fò m di nou ke nèg epe a se yon ansyen mè. E misye te pran inisyativ pou pale ak tout bandi. Aparaman li kapab gen chans pou pale avèk plizyè bandi paske nou te wè l pale avèk Babekyou, l pale avèk Lanmò Sanjou. Bon je se pa si l a eu la chans de rankontre. lòt bandi. Pandan batay la te rèd ant nèg 400 mawozo avèk chyen an, nou rankontre misye sou machin li, ki kote li prale? Li prale nan baz chen an. Kisa li ta pral fè? Ann tande. M pral rankontre chen mechan. M pral rankontre l anba. M di van an fè silans, e silans m mande pou van an fè, pou m ka kòmanse pale avè l, pou m di l, monchè, an nou rezoud pwoblèm nan. Paske mwen menm fini m fini la, m pral monte, m pral nan kan lanmò san jou tou pou m di an n fè silans. Paske pa gen oken enterè pou nou tou de ap goumen, paske moun k ap viktim yo, se pòv yo ye. Se moun ki pa gen kay, se moun ki pa gen manje pou yo manje, men yo sou plas la. Donk fò yo jwenn. Yon consensus pou yo fè van fè silans. Evidamman, e patron yo kap fè yo goumen. Men mwen menm mwen klè, m pral mande yo fè silans. Paske moun ki pa vle fè silans yo yap mouri. Li klè, nan tan sa, moun ki pa vle fè silans yo yap mouri. Map tou anonse, cht, est il faut anonse, wi map anonse l, map anonse l, nan jou kap vini yo map rankontre Prezidan Martelly. Map rankontre l. Paske lòm fò du moman l rele. Joseph Mitchele Martelly, jan nou konn rele l la. Elick Faure, l'homme fort de ce moment. Se, se, ki sa m ta di? Moïse ta pral negosye, men l te negosye avèk yon grenn nèg, yo te rele Pharaon. Bon, mwen menm, m anonse l piblikman, m ap fè tout demach pou m al rankontre Prezidan Martelly. Eske w gentan pale a Ache Mechan? Pase nou wè, nou wè, ou wè zòn nan blanch la, nou bit bwaye. Mwen menm, li blanch, li blanch, ou wè m pè, ou wè desann m ap desann. Nou bit bwaye, ou gen epe w nan men w, sèl machin ou. Paske m gen yon lame avè m tou. Wi paske m tande anpil kout bal la so pa. Ah kout bal wap tande e rans mwen menm e chef lame a m ye galil pam nan menm ou pa wèl son epel ye paske sa m pa pou kòm chef lame pam nan ansanm avèm tout zanj mwen yo devan m pa gen anyen m pè tande zanj mwen yo devan pa gen anyen m pè donk ou pa ou ta panse se fou m fou non pa pou se paske zanj yo k ansanm avèm nan yo devan. yo devan e pa gen anyen kap fè mwen. Eske Boston ap ka rive akoz kout bal sa yo kap tire la? Anben bon men nan je pa w ou pap ka rive mwen menm m konnen map rive m byen kontan w tande kout bal yo map rive. Eske w panse chen mechan ap tande w paske nan sitiyasyon popilasyon ye la yo fè konnen gen pli de 20 moun 20 moun ki gentan mouri depi gè a kòmanse? Anben mwen menm ou panse tèt mwen map pote nan gè la non m pral kalme gè la e map rive map jwenn chen mechan. Eske w panse wap kalme tire ak gè la? Non e pa misyon pa m sa se pou m fè yo konnen si yo pa kontinye tire a yap mouri paske e pa yo kap tire a non ou genlè panse se yo menm kap tire a la se resevwa yo resevwa lòd pou yo tire a wi. Men eske ou pa pè pou lè wap desann nan bal pou pa pran bal? Ah! Anben si nan pa pran bal nou pa bezwen vin nan antèman m paske nap di nèg sa a bat kòl jiskaske yo fizye l e pa sa? Di nèg sa a bat kòl jiskaske yo fizye l manti yo pa kapab. Men lapolis gen operasyon lap mennen anba eske ou panse yap kite ou rive Pwa lwès ou sa? La police te sansib pou moun kap pran bal anba yo la non monchè la police la police son son bagay marionèt la fè la police pa ankenn pouvwa non la police paka tire yon grenn nèg di menm menm sèz yon revolvè nan men yon bandi anba paske la police a pa mèt tèt li sa se loperasyon de madam Nicols Theriot anbasadris des Etats Unis de madam Lalime se yo menm ki anbasadè se yo menm ki peye Moun nou wè kap goumen anba yo la. Se yo menm ki gen levye politik peyi a se yo menm. Sa se loperasyon amerikèn ki la. Moun, ou pa panse ou te pran, ou pran echèk nan inisyativ ou te kòmanse avèk gwoup gang yo pou w te al rankontre ou te kontre, Eman rankontre lanmò prezidan, san m jou ta deja? renmen konprann sa nou di m, nou di echèk. Èske se prezidan de la repiblik mwen ye? Non. Èske se chèf polis mwen ye? Èske m gen manda pou m fè zan, e, e, e bandi depoze zam? Mwen non misyon ki gen tan l. Se drapo nasyonal mwen k ansanm avè m kòm yon senbòl ki pote yon enèji. Tout lwa Desalin yo la, fò w konprann sa. Tout lwa yo la paske batay ki te fèt la, l te fèt otou don yon mistik ki pote enèji. Enèji yo nan koulè drapo a. Bon, mwen menm mwen se kretyen. Epi m ap pral avèk tout sa m yo. Jezi devan, tout lwa yo dèyè l. N ap desann anba. Epi sa k pa kontan anbake. Mesye 400 mawozo motive la, yo di yo pa prale san yo pa jwenn tèt chen mechan, men y ap frape di a chen mechan la. Èske w panse Nèg sa yo ap kite w rive tou yo menm Pa gen nèg ap kite m rive, m pi gran ke tout nèg ki la yo ok avèk pawòl nan bouch mwen sèlman m ka fè yon evokasyon m touye tout tande e mwen k ka fè l yo pa ka fè l non m pa gen e paske se pa yo menm yo se inosan atansyon yo se inosan mwen di chèf batay la li rele madam Lalime avèk madam Nicole Civil la se yo menm ki reprezante enterè ameriken depateman deta Ariel son lòt ti esklav Martelly son lot ti esklav, tout ti esklav anba yo ap fè dezòd, se esklav a talan yo ye. Donk, kijan w ta vle fè, si m ka fè yon evokasyon mistik, se nèg sa yo pou m touye. E pa vre yo menm? Men poukisa w pa fè l pou tiye moun k ap bay zam yo? Non, non, tann, s on batay li ye, chak batay yo genyen tan yo. E pa m anonse m pral rankontre Martelly? Ou pa tande sa m di w la? M anonse m pral rankontre Joseph Michel Martelly. Men se pa yon detounman w fè la lè w di w lè w anonse ke w pral rankontre Martelly paske lè lè nou konnen yo tou ap fè konnen ke Martelly responsab nan sitiyasyon peyi a ye la. Anben wak ou pat konn sa? Kiyès ki te parèt devan l pou di l responsab? Mwen menm m mande yon rankont avè l, y ap ban mwen l, anben m ap pral rankontre l, m ap di sa pou m di l, lè m fin di sa pou m di l m a di laprès men kit sa n pale paske la a li klè se amnisti jeneral ki se prensip akò a yon pwosè sivil. Martelly pa dakò amnisti jeneral la kòm prensip. Li panse ke se Madanm Lalime ki kapab. Li te parèt, jan Moïse te parèt devan Fararon, anben ap gen de plè k ap pwononse kont Martelly. Ou konprann? Pou n fini, avan n te deplase la, èske ou te asire w ke ou te deja fè kèk kontak oubyen se. Ki kontak m bezwen? M pral nan yon zòn e nan peyi m ye. M leve epe a, m di epe a kalme tout nèg. Tande byen, mwen gen yon foto ki viral sou rezo sosyo, pa vre? Foto kote ke gen yon tip ki te avèk 2 lòt kòlèg epi ki t ap pale de batay la. Se de sòlda de 400 Mawozo. Nou sonje tip sa yo? 3 avèk zam, y ap pale, y ap di men yo menm yo la, y ap bay chen an mò jiska lamò. Epi, le landmen, gon foto ki viral. Paske m te gen pou m te pale de sa trè trè longtan. Paske y a boko de jan ki m ekriv. Pou mwen di, ben, RL Prod, yo di m yo arete piti a. Eske se vre? M di, non, se pa vre. E se pa vre paske foto sa, sa ka rive yo arete l. Men foto sa, li pa konparativ ak tip sa. Paske foto sa kote ke nou wè gen 3 jenn gason nan dèyè pikòp lan. Ebyen, se foto. kote ke an marj de yon manifestasyon lapolis te arete 3 moun nan blòk lalu a anba limyè. Ok, donk m panse ke mwen koupe kou ak tout rumeur sa yo byen sur ki ta di ke ebyen eh se 2 moun sa yo. Men m pa konnen vreman si lapolis arete l. Bon, m pral kite nou avèk yon ti video. Sa dure 3 minutes. Se Blaze One. Blaze One ki se yon artist ki fè anpil mizik sosyal. E se pa nenpòt kèl artist paske lè li panche sou plim ni pou ekri yon mizik sosyal ebyen sa va etre lourd. Men tande byen, Blaze One fouye dwèt li nan ple a e pou di nou il fo fèr kelke choz. Lè w manifeste ou. sòti nan lari a jodi, demen ou pa sòti, sa w tou fè la? Hein? Ou ap manifeste pou grangou? Ou sòti jodi a epi demen ou antre tèt ou. Sa pwouve m ke peyi a pap janm chanje. E sa ta pwouve m an kèlke sòt ke moun k ap manifeste yo se kòmsi se ta pou grangou, se nan sans ke yo ba yo kòb pou manifeste. Non! On peut pas manifester pour ça. ya yn koz e ou manifeste pou koz sa epi ou di ben ifok sa chanj epi ou fè yon 30 jou nan lari an ou bouskile lari an epi ou di ben kounya la ifok ke otorite yo aji men banm di w yon bagay modèl otorite nou gen la yo ou pran lari an jodi demen ou pa pran lari sa w di w fè sa vle di jan peyi a ye la pèp ayisyen m panse ke Son mwa manifestasyon wi. Pase banm di nou. Si nap manifeste se la soufrans. Pa manifeste ebyen se soufrans pi red. Sa w deside fè menm? Hein? Sa w deside fè? Ou rete nan silans yo pap di w anyen. Si w manifeste, ou souke peyi a, yo ka di yon bagay. Ebyen kisa w ap deside fè? Antouka ann tande Blaze One. Fò kanpe, fò kite lari a lè tout bagay sa yo fini. Ou te kanpe pou grangou, ou fè yon jou kanpe pou grangou. Demen si devore bliye lakay ou, sa vle di manje a desann. Ou kanpe pou gaz la, jodi a la. Demen si zevo pa kanpe ankò pou gaz la, sa vle di gaz la gentan desann. Fò n panse bagay yo antanke pèp. Se sèl nou menm wi, sèl nou menm kòm pèp wi, kòm nasyon sou latè ki aksepte viv jan n ap viv la la a wi. Epi n ap gade, n ap gade yon pakèt moun nan je wi. Nou aksepte gade yon pakèt, yon pakèt moun nan je wi. Ki pa plis pase nou non, nou jis aksepte. Paske se senatè entèl, paske se depite entèl. Nou pa fè okenn efò. Epi bandi yo tou nou menm. Se pèp ki toujou ap viktim. M di sa lan mizik Fò n revòlte a. Poukisa nou pa janm tire tou sou kòtèj yo? M pa gen pwoblèm, men yon lè tou pete sou kòtèj yo. Paske si se yo menm nou toujou ap di ki koz nou viktim. Si se yo menm nou toujou ap di ki koz yo viktim, poukisa nou pa janm pete sou kòtèj yo? Voye etwal anba live la, voye badj, voye badj anba live la, live blaze one kounya. Tap di mo sa vete papa. Neg yo pantan anpil nan etchebae la wi. Je neg yo oligal rapid men neg yo di chet. Wè bal sa pa pale papa. Ahh neg yo jis pa kontan menm. Wi papa. Epi lon gwe bagay ki banm pwoblem anko le moun yo ap fe yon manifestasyon pou kidnapin ou we 15 moun ou we 20 moun.